Moun Miragwàn anvayi Komisè Muscadin. Sitwayen yo met 2 men nan tèt, yo ap kriye tankou timoun piti pou sa yo ap fè yo pase nan biwo imigrasyon Miragwàn nan. Depi granm maten yo desann vin fè paspò epi pou wè kòman ajan ap trete yo frè se sè byen eme bagay la tris oh oh ou pran nouvèl yo pakè pòtoprens blanchi Yanick Joseph manb fantom 509 ou raplew nan ane ki sot pase yo anbasad amerikèn te mete nòt deyò pou di gwoup fantom 509 la se yon gwoup teworis kap teworize popilasyon an. Men kòman fè moun sa yo te gen avi de rechèch dèyè yo pou asasina, tantativ asasina, jiskaprezan lapolis nasyonal pa janm mete yo anba kòd? Gen koze pou konnen. Nan sitiyasyon parèy, èske m kay mande komisè Muscadin kote l jwenn zam ak bal pou l defann moun nan Nip? E tandiske minis jistis la di sitwayen yo defann tèt yo, a kisa yo ap defann tèt yo? Frèz e sè byeneme, komisè a frape fò, ou pral tande. Mwen envite w rale chèz ou chita, Fouco zanmi Info Pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te, Dlo pou l mouri santi. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se vomisman. An n pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Depiw wèm, kèw sote. Depiw wèm, kèw sote, pa ezite kite eleman de repons paw la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depiw se Ayisyen, ou dwe konn tout sa kap pase an Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layke, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Sa kap pase nan biwo imigrasyon nan Miragwàn pa gen bouch pou pale. Sitwayen yo santi yo bouke, yo fatige avèk responsab imigrasyon an kap fè kòripsyon, kap fini ansanm ak yo. Ebyen popilasyon an frè e sè byeneme oblije debake nan biwo Muscadin pou yo pote l plent. An nou swiv kòman sa te ye franchman Yo te kanpe pwosesis oke a pou yo te rive satisfè moun sa yo. Kòman fè jis kounye a moun ki te oke depi janvye fevriye pa janm rive fè paspò? Ditou. Sa montre klè ke nan moman yo te kanpe pwosesis oke a sa fè pa yo yo t ap regle te gen oke ki t ap regle anba chal. Answit komisè. Etan done tout sitiyasyon yo gen pyès la a nan men yo. Se sitwayen ki vin chèche sèvis. Popilasyon an lè li revandike yon bagay ki gen malvèsasyon ladan l kote anplwaye yo nan kòripsyon sa konstitiye flagrans. Aksyon piblik kapab mete an mouvman pase gen flagran deli popilasyon an reprezante ak ki poze a gen flagran deli gen flagran deli se pase sa yo fè la antre ak mande w si w gen lajan ki moun ki vo yo tout sa yo ki rès ki vo sa yo se flagran deli wi la a gen kòripsyon se pa moun vòlò ki vo yo. Ou minimize nè sèl bagay ou ka fè se mande pou chanje tout anplwaye anndan vil la nan depateman ak lawil. Gwo polisye, gwo polisye ki sot Tivwav ki tire pou Soumy poutet mwen di si Misca te nan nan bagay sa pa tap fèt. Te kap tann kou banm kalòt nan figim. Sa pa fèt. Map viktim. M viktim. Viktim twòp. M pa konn pou kilè m la, lè m enfòme yo di m la pou le 23. Le 23, kounye a, yo rekile l, kounye a m vini pou 6 avril. 6 avril mwen ye, pandansetan, kisa m bezwen fè, m bezwen fè yon renouvèl paspò. Mwen vin dòmi, m se kenzyèm moun nan liy lan wi. Lè m konnen m ap vin le 23, kounye a m di la 6 avril se je. M gen ok, m peye ok. Komisè, men sa map diw, ou konn ki pwoblèm mwen gen la CG? Yo gen pwoblèm, direktè imigrasyon an gen pwoblèm avè w menm pèsonèlman, nègre kè e ou bay kat yo. Mwen menm pèsonèlman direktè e komi ou banm yon kat san distink pa gen moun, ou di moun ki la nan sware yo tout moun ap jwenn kat. Mwen rive an ti moun nan yon kat nimewo 1, nimewo 2, nimewo 4, menm 20 moun ap pase, tout moun ap okipe avè m. Di e komi, map retounen diw sa. Komisè. Ki nimewo k nan men w? Nimewo 4. Epi w pa ka pase? Non, m pa ka pase. Depi jedi dènye. Le fèt ke nimewo e, e komisè m sa devan kat yo, bon yo kote yo. Delege a vini ak sekirite l. Nèg yo tèlman bat mwen, yo pete bouch mwen. Se moun ki pote m vin mete kouche sou sou sòl la lòt bò a. M pran dènye kout sentiwon, m ant lavi otrepa. Antanke jèn nèg yo pa ban mwen egzanp pou m pale de peyi m a pitit mwen k ap vini. E, sa m pral rakonte pou pitit mwen? Lè moun gen ti papye pou yo di men kouman ou te konn viv lontan, yo menm pa gen anyen m ka rakonte. E, m tèmine, paspò, yo mande m diplòm m bay li, yo mande m inivèsite m bay li. M vin rive yon moman m pa ka viv nan peyi m ankò. Komisè Abiyè, sou sa. Ala traka pou lavi Kaytè nan peyi sila! Donk frè e sè byeneme ou kapab konprann pwoblèm yo tout kote e se tout kote yo ap dekouraje lajenès w ap kouri men malgre w ap kouri a yo prè pou kase pye w met sou kouri w la ankò. Malgre w ap kouri w pa vle deranje moun yo non Men akoz wap kouri a yo pye w pou ou yo ap kase pye w. M pa bezwen di w anyen ankò. Donk, otorite nan peyi Dayiti, lè m di otorite, se moun ki pran responsabilite yo, se pa yon bagay ki osi fasil. Paske ou kapab wè, kòman sitwayen yo debake, yo ap kriye, yo ap plenyen, yo vin kote komisè a. Komisè fè kat, li pase nan aswè, moun ki te la, li ba yo kat yon fason pou ke yo kapab gen aksè pou fè paspò paske yo te tou rete. Ebyen, lè komisè la, pa gen siyal. Ala traka pou lave kay tè wi papa. Lè komisè la, pa gen siyal. Lè se komisè ak bay moun yo kat ki te la deja pou yo pase rapid, ebyen, Lè w rive w al fè foto, yo mande w kiyès ki voye w. Men se kwa listwa? M vin fè yon paspò antanke Ayisyen, antanke sitwayen. Pou yon moun ap mande m kiyès ki voye m. Adje! Kote gen kou pa gen chen non mesye! Kiyès ki voye m? Kòman kiyès ki voye m nan? Biden ki voye m? Poutine ki voyem? M vin fon paspo antanke sitwayen peyim pou yon lot sitwayen ap mandem kiyes ki voyem? Donk frè se sè byen eme son peyi k fonksyone sou marenn a parenn sou manman a papa ou panse sitiyasyon ap chanje konsa? Ou panse dwa sitwayen sa yo ap janm respekte? Ou panse peyi sa jan ke nap dil tout la sent jounen eta de dwa eta de dwa Lap fasil konsa pou nou gon eta de dwa? Moun ki la ki pou fè dwa moun respekte se yo menm ankò poze w kesyon kiyès ki voye w? Bagay yo difisil. Medam, matmwazèl e mesye komisè Muscadin frape fò nan la repiblik wi. Ala traka pou lave kay tè pou nèg kap mande komisè a kote l jwenn zam ak bal, li di lap met sekirite antanke komisè, eske l pa ilegal? Bon, frè e sè byeneme, An nou tande ansanm. Hum. Gen de moun ki la nan peyi a, ou tande tout la sent jounen yo ap pale w de ensekirite, men fason yo pale pafwa w ap mande èske yo vle vrèman pou ensekirite a li fini nan peyi Dayiti. An nou swiv ansanm. Komisè Muscadin kite m kòmanse pa ti kesyon sa ke tout moun ta renmen poze w, ki petèt ap tande w pou la premyè fwa oubyen ki anvi konnen w mye, kiyès moun ki Jean Ernest Muscadin? Komisè Muscadin pase nan lekòl nasyonal avèk 2 lise. Sèlè enplik ke mse liseyen, fini lekòl nan lise. Mwen antre lekòl de dwa, fè 4 an dwa. Mte yon prèt rat. Rèv mwen depi mte timoun se pou mdal nan prèt. Ok. Pò kont, e bon, bagay yo te vin pat mache, m te vin oblije abandone. De se fè ke, e komisè Muscadin te vin entegre, m ta kapab di w, e leta pa le byè di senatè Richard Hervé Fourcand, kote ke mwen te vin travay nan palman kòm konsiltan, an apre m te vin travay nan AAN kòm konsiltan DG Harry Clinton sou enstigasyon di senatè Fourcand, m te vin pak nan AN ankò, te vin trans, te vin fè mete mwen nan pakè Okay kòm sibstitu komisè di gouvèneman. Lè sa a se te minis e map ba w non minis sa wi, Ari e map minis sa se Eddy Fortuné. E se si se sou presyon lè sa a senatè a yo te arive asepte m kòm sibstitu komisè gouvèneman paske minis lan lè sa a pat dakò fè okenn nominasyon nan sistèm nan. Bon finalman bon m te fini pa entegre sistèm lan e m te okay n ap travay n t ap trake notè yo trake apantè yo nèg k ap vann tè peyizan e ti bandi ki gen zam nan men yo asasen yo m pran lapolis tcheke nèg yo rive sou nèg yo gon deriv ki te pase okay kote ke gen nèg k t ap pede koupe tèt nèg ougan Nap pede koupe tèt nou se 2 moun ki vin lakay yo m debake lakay nèg sa yo arete yo e mwen raple w byen gon yon tip ki te konn vann telefòn ki te abite delma misye yo te tiye misye jele yo te makiye misye kote ke yo te fon bagay simagri se te edwòk te fè bagay sa pran dcpj, SDPJ debake lakay vakabon sa yo, mare nèg sa yo. Lè sa pou relasyon te pè mwen paske yo te di bon pou mesye a atake menm ougan yo. Men m te di nèg yo m pa gen pou m pè mwen menm. E nou detyen sa n te kapab rele monopòl de la vyolans lan. M pa ka komisè gouvènman pou non site vakabon ap fè deriv epi m ap kanpe gade. Non. Napoleyen Bonapat di w, le komisè di gouvènman est un militè an sivil. Si w nèg jodi a, w se yon komisè gouvènman. W ap pran pòz biwokrat ou. M garanti w, anndan Majik 9, pou w vini, gon vakabon k ap manke, k ap kanpe nan zòn nan, avan w antre k ap fè w peye. Donk fòk nèg yo pran responsablite yo. Brèf. De se fè ke, li vin transfere di kote de Okoto, e sou anpil presyon. Li te vin oblije bay minis Ali anpil presyon, nèg anba yo te di fò yo transfere Miskaden la, paske Miskaden sèvi yon obstak avèk nèg yo. Yo rive Okoto, travay Okoto, te gen yon kesyon vyòl, nèg ap plede vyole timoun. Nèg yo kanpe nan tèt mwen, m fè yon seri de vye zak, m debake a lapolis, m ratibwaze nèg sa yo, m eradike nèg sa yo. Pandan m ap travay Okoto, m te souvè ke m te vin jwenn apèl de Palè Nasyonal pou ke mwen te vin rantre. Mwen rantre nan palè. Lè m rive nan palè, yo ban m, yo pale avèk mwen, yo ban m misyon sou Miragwàn, epi yo voye m kot minis Jean-Rudy Aly, ki te minis asedepòk, kote ke kounye a la, li te vin ban m lèt mwen kòm komisè gouvènman an chèf Miragwàn. Men, yo te di m, Miragwàn, kote w prale a, men sa k genyen k ap tann ou. Se pa de zami w k anba a. Se de bandi notwa ki gen zam nan men yo, de asasen, de kriminèl k ap tiye, k ap vyole, k ap fè tout sa k gen de mal nan peyi a. Lè sa a, Matisan pa t ko egziste. Donk, lè sa a, se yon kesyon de anba fò, se yon kesyon de gwo tou, se yon kesyon de chalon, se yon kesyon de ekip zòn de nodwat te genyen. Pa bliye Gabriel Fortuné te manke mouri la, si bilan gwo aktyèl kadinal la te manke mouri, gen Margareth Fortuné, gen yon machin anbasad yo te tire sou li tou ki t ap pase nan zòn nan. Finalman prezidan Jovenel te vin ban m misyon pou m te retabli lòd dèyè a paske popilasyon an te pa t kapab viv. M debake dèyè a, m chita ak komèsan yo, m ba tout nèg nimewo, m chita ak antreprenè yo, m ba tout nèg nimewo m, avan menm ke m fè biwo m ba tout nèg sa yo nimewo m. Yo men ki wè règ mwen, men sa k genyen, depi nou gen pwoblèm, bwa mare rele m. Efektivman, wi, m antre, m kòmanse travay, m kòmanse trake ti vakabon yo. E m te fè sèt mwa m t ap batay. A sèt epòk la, m te gen anpil presyon, Majik 9. E si se pa t prezidan Jovenel, nèg yo t ap revoke m, yo t ap transfere m. Paske nèg yo te fè m konprann, nèg yo te fè Muscadin pase pou yon phtkis. Lè nèg ame ki gen zam nan men yo kap tiye yon popilasyon, sa m ap di w la la li pa sekrè pou pèsòn, tout moun ka di w sa k tap pase di kote de savann wès. Jodi a tout moun ap di chalon men podyab chalon se youn tou. Gon kote ki rele anba fò, lapolis pat ka pase la, nèg yo tiye polisye, nèg yo fè tout kalte bagay nan peyi a. Pesonn pa di anyen. Pa kont, m te vin debake anba frè m, e m te gen mwayen nan men m, Prezidan Jovenel te ban m mwayen nan men m, te debake anba, arete vakabon yo, kanpe goumen ak nèg yo, nèg yo tire sou nou, n tire sou yo tou, e nou defann tèt nou, epi finalman la a, nou fè 7 mwa n ap batay ak nèg yo. Lè m di 7 mwa, 7 mwa batay kif kif san kanpe. 7 mwa sa, bon jodi a la gon relach, lè m di gon relach, jodi a la m gen ta fè yon jounen m pa batay, m gen ta fè 2 jou, 3, 4 jou, e pa gen anyen, ou konprann, e biwo a se m fè moute desann nan lari a tire kèk nèg. Men a sèt epòk la, 7 premye mwa Muscadin te fè Miragwàn nan yo bay tèt chaje teren. Paske nèg a zam yo te kanpe danbann, t ap arete nèg yo, bon anfen. Finalman m te fini pa arete nèg yo, nèg yo te fini pa disparèt, popilasyon an te fini pa admèt ke komisè Muscadin pa yon phtk, l se yon nèg ki vini pou retabli lòd nan peyi a. Maintenant, ki, ki, ki, ki valè w genyen kòm, kòm moun, kòm jiris, kòm komisè gouvènman ki gen responsablite pou te pwoteje lasosyete? Ki valè m genyen? Valè m genyen an, w ap, w ap, w ap jwenn li nan je popilasyon an, w ap jwenn li nan je dyaspora yo. W ap jwenn li nan je pa w tou ki se yon jounalis petèt ki kapab e petèt ki pou bòn mach enstitisyon yo ki pou peyi a mache byen. Egzakteman, bèl repons. Paske ou pral konn valè yon moun se atravè zèv li, se atravè pawòl l ap di e non sèlman sa tou aksyon l ap poze. Ou pa konn valè yon moun. Ou konn yon valè yon asasen se kantite moun li touye. Se kantite moun li kidnape. Ou konn valè yon bon grenn otorite. Se fason lap met prensip sou vakabon. Se fason lap trase egzanp nan sosyete. La ou konn valè l. Donk, an se sans, menm on bandi ou ta poze l kesyon, mande l ki valè Muscadin, bandi a ap ka di w men ki valè Muscadin. Muscadin pa nan rans. Depi l jwenn ou avèk zam ilegal, ebyen, men sa k ap tann ou. Ay nan kafou nou ye la, nou pa ka nan bere gang. Nan kafou nou ye la, ou pa ka, on nèg pa ka vini, l ap panse kidnape w, lap panse tou yo epi ou menm wap panse ap rele lapolis pou li ou gen mwayen nan men w pou vide l atè epi wap panse pou rele lapolis pou l vin arete arete pou fè kisa sak di w pandan wap rele lapolis la l pa an konivans ansanm avè l pase nou nan w peyi bagay yo tèlman difisil marengwen ap vole w pa konn mal ou pa konn femèl. Donk, frè se sè byen eme nou kapab raple nou nan epòk Jovenel Moïse te la, Muscadin t ap frape rèd dèyè a, epi gon seri de moun ki t ap trete komisè a de ti vakabon, de ti sesi, de ti sela, yo sipoze revoke komisè sa, l ap touye pitit pèp, l ap fa goch, l ap fa dwat. jounen jodia wap gade moun sa yo komisè miskaden se chouchou yo wi nan lavi wè depi gon travay pozitif wap fè gade non pèse pa gade dèyè depi wè se moun kap met prensip sou vakabon se pa paske kòmsi non sans moun ki te vini l mete moun nan. Pou tou pran moun nan wa sosyel si nan ekip moun sa son ekip vakabon pou tou dil son vakabon tou. Yon moun ka toujou refere yon lot. Yon moun ka mete yon lot yon kote men sa pa vle di santiman lot la gen se menm santiman sa moun nan gen. E komise a dil. Donk senate te mete m prezidan te mete m etc men. Premyeman, se popilasyon an m ap defann. Se popilasyon an m ap pwoteje. Ki pa menm jan ansanm avèk Jak Lafontan ki ret avèk Aryèl Anri. Epi gade Pòtoprens. Komisè, kontinye mete pou nou. Lè m di valè, m p ap pale de enpòtans. Li vle pale de prensip w ap defann. Ki prensip? Prensip ou, de konsepsyon, de kisa w ap defann. Doktrin. Se sa. Doktrin ou. Vizyon di monn ou. Vizyon de la sosyete. Ou di m ki doktrin ke m ap defann? Wi, wi. Kèl son vo valè, ki prensip ou, kòman ou wè tèt ou antan ke jiris, kòman ou wè dwa, kèl son vo valè pou moun ka konprann e sène psikoloji. Komisè, ban m ba l yon bagay. Komisè Muscadin se yon nèg k ap defann sosyete a depi gen dezan. Egzakteman. M kwè nan jistis peyi m, ou tande m? M renmen peyi m, m renmen Ayisyen parèy mwen yo e m p ap kite peyi a pou pesonn. M pap kite peyi a sou presyon kout zam, m pap kite peyi a bay nèg yo kraze peyi a. Tout antan ke komisè Muscadin la, kòm komisè gouvènman, m ap toujou kanpe goumen a nèg yo. Kesyon doktrin ke w ap pale la, Muscadin pa yon nèg ki andoktrine. M pa gen yon doktrin fiks ke m ap sèvi. Sof ke m pran fòm yon vaz ki jodi a la ki vle debòde nan peyi a. Gen vwayou ame ki gen zam nan men yo ki tiye tout kalte moun, jodi a fòk gen yon moun ki pou di nou. Fòk gen yon moun non sèlman ki pou di non, ki pou chwazi kanpe anfas nèg yo. Men nèg ki dwa pa dakò, zafè k te gade nèg la, tout moun pa obliye dakò. Men menm, m pa gen pwoblèm pa avèk nèg ki pa dakò. Ou konnen nèg ki pa dakò a, si l vin nan nip, m ap sekirize l. Si l vin nan nip mwen menm, premye moun, si yon nèg atake l, m ap defann li. Nèg ki pa dakò a se yon dwa ke l genyen, frè m. Men, jodi a la, popilasyon an wè anba yo. Peyi a wè anba yo, mond lan wè anba yo. Paske, Jodi a la, pa gen pesonn k ap mande Izo ti lapli nèg gang yo kòman yo wè tèt yo. Ou konn sa k fè yo pa p di yo sa? Yo pa p janm oze mande yo sa paske yo pè nèg yo. Yo pè pou nèg yo pa voye kidnape yo. Yo ka toujou dyabolize Muscadin. Dayè m pa mande pesonn pou anjelize m. Men sofke jodi a la nan Nip moun yo ka dòmi lè yo vle. Yo ka soti lè yo vle. Ou ka travèse Nip lan lè w vle. Kamyon machandiz la mèt an pàn bò lari a, pa gen pesonn nèk k ap fouye l ni tcheke l. Mentnan, genyen de ka pandan mwa pase yo kote ou revandike ke ou stope de prezime bandi e genyen de òganizasyon de defans de dwa de lòm ki endike klèman ke se de ekzekisyon ekstrajidisyè, sa ne korespon pa Humm. Mwen ta renmen konnen tou poukisa k fè izo bandi asasen kriminèl yo kap plede tiye inosan kap plede tiye tout kalte moun nan sosyete a pèsonn pa janm di yon mo humm ou pa ta renmen konnen tou poukisa k fè jodi a la pòtoprens envivab nèg dwazimen yo pa di anyen epi nou pa janm chache jwenn nèg bandi yo pou nou konnen kote yo jwenn zam kote yo jwenn minisyon pou yo ap tiye popilasyon an m panse gen mil lòt bagay ou ta renmen konnen toujou. Eeh yon pakèt òganizasyon dwa moun chita la pou pwoteje gang nan peyi a. Gangsterize yon peyi, kounye a kou yon sitwayen ap chèche wè kòman li kapab sekirize kèk lòt sitwayen, o wi ekstrajidisye, kot lajistis la? Ki, ki, ki sitwayen? Ala traka pou lave kay tè papa. Apa nan peyi Salvadò frèzesè byeneme, Prezidan gade non mete yon plan sou pye batay batay batay pandan dènye mwa sa yo la anpil vakabon anba kòd donk yon peyi ki gen plis pase 10 ans depi krim ap fèt ladan Imedyatman y ap mete sekirite, popilasyon an kòmanse rale yon souf anba gang nan, òganizasyon dwa moun se riririririri, riririririri, prezidan oblije mande yo men ki kote nou te ye lè gang yo t ap rekrite timoun, lè gang yo t ap fè timoun ap touye moun, kote nou te ye? Jounen jodi a, nèg la rale zam li, li blaw li touye yon lòt. Ou pa tande yo di kwit. Ou pa sonje nan jou pase yo kantite rapò yo te konn soti. Jounen jodi a pou kantite masak ki fèt nan Pòtoprens. Kote òganizasyon dwa moun sa yo? Lè bandi yo ap fann tèt moun ou janm tande yo soti rapò? Apa dènyeman la, yon polisye gade non kenbe bandi a l masakre, masak yon bann bandi ki atake l lakay li byen mete pou yo. Byen kase met nan bòl. Wap wè esperans soti rapò non paske sa pa nan avantaj li wap wè F kòman rele FJKL je pete klere sot non li pap soti rapò e si bandi yo te vide yon ekip polisye atò ta pran yo soti rapò ase yo fè viktwa lajan tonbe lajan fèt mete pou yo Muscadin yo stipid twòp nan peyi sa. Il y a aussi des critiques. Mentnan, on embrasse le tout pou n ka konprann strikti de panse w, motivasyon w e volonte w pou kontinye avanse jan w ap avanse a la. Mentnan, pa gen moun ki au dessus des critiques, pa gen moun tou ki au dessus des félicitations ou en dessous. Donk, nou poze w kesyon an, se lokazyon pou w eksprime l, eksplike l, pou moun yo konprann mye. Fè m mal yon bagay. Jodi a la a, menm moun k ap kritike m yo, yo gen enterè nan mwen. Menm moun kap kritike m yo, moun kap kritike m yo, yo gen aksè jodi a la pou yo voye pitit yo, madanm yo vin abite nan Nip. Moun kap kritike m yo gen enterè pou yo vin envesti nan Nip paske pa gen pèsonn jodi a la ki gen yon lajan ki pa al envesti nan Pòtoprens. Yon nèg gendwa pa dakò avèk mwen paske ou gendwa touche pa yon òganizasyon, ou gendwa ap touche pa yon seri de moun, ou gendwa gen bon sa redevans moral anvè dè bandi, anvè dè asasen men sofke komisè Muscadin an swa M pa pè kritik pou nèg, m pa pè sa yon nèg ka di de mwen. Dayè se youn nan bagay, gen de bagay ke m renmen nan lavi m ki se sa m ta kapab rele deba kontradiktwa la, m pa pè sa. Answit tou mwen renmen sa k rele afwontman kò a kò la. M pa pè yon nèg rele m la pou di m gen yon kòmanndo nèg Matisan k ap sot Miyagi, e k ap soti anba, k ap soti Matisan ki pral Okay oubyen k ap vin Miragwàn. E pa vre. M ap abandone machin mwen kèlke pa, m ap kanpe kèl kote, n ap byen pozisyone yo epi n ap fè gim nan ak nèg yo. N ap pale de Egzat, kòman egzat. kòman w reyisi mobilize resous pou fè travay sa a. M ap pale de mwayen imen, m ap pale de minisyon, m ap pale de ekipman. Quels sont vos moyens? Kòman èske w mobilize vos moyens? Frè m, sa s on lòt kesyon w poze la a. S on lòt kesyon w poze. Jodi a la a pou w kanpe goumen a nèg yo, si w pa gen dyaspora k ap avè w, ou p ap kapab. si w pa gen yon sektè nan peyi a tèl ke moun ki pou peyi a chanjman tèl ke ou menm ki la ta gen dwa di a se je e m ap fè fòm yon 200 katouch voye ba ou. Se patikilye k ap ba w minisyon? Leta k bay li? Kominikasyon an te koupe, ou te kòmanse, m te mande w kòman w fè jwenn resous e mwayen pou fonksyone, ou te pale de Dyaspora, de patikilye. Patikilye ki ede w. E san sipò dyaspora, komisè Muscadin pa t ap kapab kanpe a goumen, goumen ak nèg yo. Paske lè m ap fè batay kont nèg Chalon yo, san te kache, m pa t gen twòp mwayen nan men m. Prezidan Jovenel te ban m mwayen, men sof ke sa m te gen nan men m nan pa t sifi. Men nèg ki vin konprann batay la yo fini pa retwouve mwen. Yo di, a, Serge, al lakay mwen tèl kote, tèl kote, tèl kote, w a jwenn madanm mwen, di madanm mwen al tèl kote, tèl kote, l a jwenn tèl bagay pri pou li. Gen nèg Kafou ki fè menm bagay la tou. Gen nèg Petyonvil, Pòtoprens ki fè menm bagay la tou. Gen nèg Jakmèl ki fè bagay la tou. Sa w wè m di w la la a? Ki di, a, Serge, e, m pa gen sesi non, m pa gen sela, men al tèl kote, tèl kote, al lakay la y a ba w tèl bagay. Jodi a la a ki itilize nou, pou n kanpe anfas ti mesye bandi yo, ti mesye asasen yo de fason ke pou yon pati nan peyi a kapab viv e pou m pa di w tout peyi a. Leta pa ba w resous? Leta pa ba w resous? Leta dapre m li pa genyen, san te kache. Leta pa genyen. Leta dapre m leta pa genyen. Leta san te kache pa ban m ni minisyon, ni zam, menm minòt yo pa ban mwen. Yo pa ban m anyen. Rago de rando. Ou fè demand yo? E menm si m ta fè demand yo, m te bouke fè demand yo. M te bouke, bouke, bouke, bouke, sa pa janm te fèt. Ki pa t enpòtan pou mwen paske m te vin chache vole de pwòp zèl pa m. Leta pou tèt pa l kapab tou san de kache l pa gen mwayen. Men si se pou Leta, e anfen. Gen 18 komisè gouvènman nan peyi a, m pa rete kwè gen, pa gen 8 ki gen machin. E mwen k di w sa m fini sa m di a. Pa gen 8 ki gen machin. Men sof ke yo pwomèt nou ke y ap ban n machin, machin yo poko janm ka vini. ok men si se pou materyèl pou batay avèk ti mesye bandi yo e ministè dela jistis pa dwe sa donk ou pa ka ekri ministè dela jistis pou pou mande lon gade l non ou pa ka ekri ministè dela jistis pou mande l minis yo m pa konn si w konprann m si se nan men de patikilye yo genyen ni legalman. on pe konsidere ke ke ke zam sa yo si se manch long yo yo pa legal but sim byen konprann ou non sitiyasyon kote bandi ap bay pwoblèm e ou òganize w jan w kapab pou bay repons se konsa moun yo dwe konprann li komisè Muscadin? E non yo pa ka konprann li konsa m son komisè gouvènman e m son komisè gouvènman m son legalis m pap antre nan enyen ki ilegal ak pèsòn. Ou ka toujou voye mwayen ban mwen, si w voye mwayen ban mwen m ka degaye m pou m konnen kou mèt Janjak m achte e m achte minisyon, se evidan. E zam yo, ou di se pa minisyon ak bon zam. 20 grenn katouch, 20 grenn katouch ban m ba l, 20 grenn katouch 7,56 te konn vann a 1000 dola ayisyen. Lontan, lè m te konn al nan palè, palè te konn ban mwen. Prezidan Jovenel te konn fè ban mwen. Paske li konnen e nan batay ke m te ye. Ok? Jodi a la, li pa ankò prezan, pa gen pèsonn ki al mande minisyon e m ka toujou aranje m avèk yon nèg ki genyen m achte nan men nèg la se evidan jodi a pwoblèm nan e pa sa l ye bon poukisa k fè yo pa mande nèg yo nèg bandi yo kote yo jwenn kès bal. Wi men jisteman se se le pwoblèm se ke e sous alimantasyon bandi a ka petèt sous alimantasyon pa w an arm e minisyon men nan de manyè pli estriktirèl e pli global gen moun k ap di men se pa nòmal ke leta ayisyen pa ka mete lè mwayen a la dispozisyon de moun ki an fonksyon, ki reprezante l, ki ap touche e ki ap bay popilasyon an sèvis. On moun ki ta gen estrikti de refleksyon sa a, kòman ou ta ka reponn li, Komisè Muscadin? E m ap dakò avè l a san pou san. Paske, san te kache, leta an swa, se pitit li yo an paran pov. Jodi a la, Ministè de la Jistis apiye m e kanpe bò kote m e avèk mwen, menmsi klèman li pa kapab pwononse l. Men m garanti w menm minis lan pou tèt pa l pa gen mwayen pou l ta di Muscadin m ap poze w degade l. Ou konn sa k grav la? Ou konn rive nan yon moman ki difisil. Bagay yo konplike nan mwen antanke chèf. Men. Bagay yo ki difisil nan moun, frères et sœurs bien-aimés, gon seri de moun k'ap poze kesyon, ou oblije poze yo, èske se moman pou poze grenn kesyon sa? Pase frères et sœurs bien-aimés sa ki gen la, nan jou pase yo minis jistis la di, sitwayen yo defann tèt nou. Lè minis jistis la di w sitwayen defann tèt ou, kounya la, kòman ou pral defann tèt ou? Legalizon zam nan peyi dayiti son kasket chinwa. Tande byen, legalize zam nan son kasket chinwa. On moun ka fè w kado on zam e pi ou ale pou al legalize zam nan e pi anndan yo fon magouy e pi lè ou pase zam nan nan apare pi pi pi pi pi pi pi pey te touye moun mantò non. Eske ou konprann sa map di w la pèp ayisyen? Li di w defann tèt ou. Gon moun ki fè w kado yon zam men zam nan pa sou nou e kado yo fè w kado. Donk kounya la pwosesis pou legalize l la son pil dola ameriken pou genyen. Ou ta di ou mache a zam ou pou sekirize tèt ou men ou pap touye moun. Lapolis kwaze ansanm avè w y ap arete w. Nou mele wi nan peyi sa. Lapolis kwaze ansanm avè w, lapolis ap arete w. Paske ou pote yon zam ilegal ou pral pase plizyè mwa nan prizon. Eske ou konprann? Tandiske bandi ap teworize popilasyon, lapolis pa ka ban nou sekirite. E! Ala traka pou lave kay te nan peyi sa. Mwen kwè m. Daprè m, daprè m, minis lan poutèt pa l, poutèt gen dwa nan prete li nan men lapolis oubyen prete nan men kèlke, bon, nan men kèlke kòlèg minis pa l ale. Ok. Mentnan, nan nan yon chema nòmal, nou sipoze ke ou travay nan jiridiksyon w lan avèk lapolis, ke se SDPJ, ke se polis administrativ, ke se udmo, Mennen nou non nan reyalite kolaborasyon sa nan nip avèk avèk estrikti retabli de la Polis Nasyonal Dayiti, Komisè Miskaden. Mwen gen yon relasyon etwat avèk tout polisye an jeneral nan peyi a. Lè m di jeneral, kèlkeswa kote polisye a ap ye nan yon komisarya, m an kontak avè l. M gen kontak tout komisarya nan peyi a. Si w di m ou Lenbe la a, tèl komisarya, ou nan tèl zòn, m ap rele yon polisye Lenbe, m di l tèl bagay, tèl bagay. nan polisye yo, yo retwouve nan Muscadin yon polisye parèy yo k ap goumen menm jan avèk yo. Men sof ke yo menm yo gen presyon yon seri de otorite pou nenpòt ti krik ti krak yo konvoke yo, pran zam yo ki fè ke jouè wè jodi a la bagay la deteryore. Avan yè m ap pale avèk 2 polisye, yo di m se je nou nan machin la, nou fèk wè 2 nèg la fè tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay. M di msye ki reyaksyon w? Msye di a se je monchè. Nou pa de sèvis e pase nap pase nou wè mouvman an nou paka reyaji m di kòman w paka reyaji bon ou gen zam nan men w pa reyaji sotiz a se je monchè lè w reyaji si yon bagay mal pase w yon lòt moun ta touche w lòt bagay e nan pwoblèm m pral ye wi èske w tande sa nèg la di w podyab mwen menm ka sa pap rive mwen menm kòm m ta yon polisye m gen zam nan men m pou m voye je m wè 2 ti vakabon desann zam alamen Wap pran yon nèg anndan machin li wap metel nan machin paw aloske mwen byen pozisyone manchon ki nan men nèg la ou pa bezwen okipel avèl depi ou gad la yo di se labri ki fè le ewo sòlda nèg la gentan gon ti 67 nan menl li gon yon ralye nan menl ou postew a yon 38 menn ou gen pozisyon ou konn tire ou gen abri wap jete nèg yo grenn ba grenn wi frèm. Donk sa vle di ke polisye a swa li menm li menm answa se paske li pa genyen sipò otorite yo. Nan Nip, polisye pa m yo gen sipò m. M kanpe avèk yo. M pa p livre nèg yo bay pesonn. Jodi a, polisye nan Nip pa p met fen a yon bandi pou yon nèg panse ou pral revoke l. E pa vre, li pa p fèt. M gen yon relasyon etwat, m gen yon relasyon etwat avèk polisye m yo, m gen yon relasyon etwat avèk SDPJ, m gen yon relasyon etwat avèk baz IPMO m yo k ap travay nan nip e nan gran sid peyi a. Donk komisè Muscadin an kontak avèk tout IPMO nan gran sid la. Lè m bay yon alèt, m ka bay li nasyonal, m ka bay li depatmantal, m ka bay li lokal. Sa pral depan. Maintenant, Don, kè sispann sa Bayadère se dènye jou komisè Muscadin? Du kote de Bayadère, gon gwoup gang la ki rele met pye yo atè. Men m di popilasyon an yo mèt fè m konfyans, m ap bay yon repons. E se si kote m kanpe m ap pale avèk ou la, m ta kapab di w se valiz nou n ap fè sou kesyon Bayadère la. Son ekip nèg ki gen zam nan men yo k ap teworize popilasyon an. Se yon sèten misye rele Eprèv Blanchard. Misye te arete di kote dè kay pa direktè depatmantal lapolis sid la sou enstigasyon pa m. M arete misye, mwen enfòme, m pran machin mwen, m pran misye, m antre isit avèk li, m tande misye, m defere misye. Paske m te aprann ke misye genyen 5 galil ke li voye anba a. nan okenn tè. Men domaj m t ap veye machin nan pandan plizyè jou, m pa t arive jwenn machin nan. N arete misye, nou voye misye ale. Bon, finalman, jij yo fè konprann ke yo pa gen chaj kont nèg la. M arete nèg la yon pakèt lajan, li di l se komèsan, li di l se antreprenè. Li pa bandi, li pa asasen. E, bon, sou senp deklarasyon yon moun, se pa mwen ki di l, jij la, yè la lwa ki di l, sou senp deklarasyon yon endividi, oke, ou pa kapab akize yon lòt, ou pa kapab di yon moun se vòlè, se sesi. Bon, majistra a chwazi lage li, se dwa l. Men men m pa ka kont sa, paske lalwa klè, li di lè jij enstriksyon yo ba yo men leve, pou misye gouvènman l pa gen anyen l ka fè. De se fè ke, bon, yo chwazi libere misye, yo libere misye. Enben, jodi a menm misye ap bay pwoblèm anba a. Jodi a komèsan pa ka viv anba a, antreprenè, òm dafè, depi t 5 è dapremidi tout pòt moun fèmen, nèg la ap rantre kay moun, pran lajan nan men moun, ransonnen moun. Sa k pi di la, nèg la debake lakay li ou demen maten l ap benyen, l ap vin bay 10 mil dola nan men w. Demen maten l vin chache l vre. Pa gon repons li bay. Men ou pa bezwen pè e yon bon maten yo pral chache yon lajan map fè fas kare ak nèg yo. Paske m pap kite ni pran bay nèg yo. Mètnan ki rega w genyen pa rapò a sa kap pase nan Pòtoprens, nan Metropolitèn de Pòtoprens lan e nan sètèn vil de Latibonit kote nou gade yon pwogresyon spektakilè nan dezame. e ban. Alo? Alo, alo? Wi, map tande w. Hum. Wi, ki, ki rega ou menm ou pote sou sitiyasyon kap pase nan zòn metwopolitèn de Pòtoprens lan, kote bandi e band arme yo ap rantre nan Descartes, ap fè de masak e se yon sitiyasyon nou wè egalman depi un certain tan nan un certaine ville de, de, de, du département de l'Artibonite. Ki rega ou menm ou poze sou sa e si Il y a des propositions, des moyens d'action face à tout ça ki ta dwe antre nan lòd. E sa k ap pase Pòtoprens jodi a, e sa k ap pase jodi a, e sa k ap pase Pòtoprens jodi a, se lejète ak neglijans nèg ki te pase senkan avan, dizan avan yo. Li pa lòt bagay. E sa jodi a la, moun Pòtoprens ap sibi la. Gouvènman an plas la, gouvènman ki sot pase a, yo se viktim de ensekirite a. Sela enplik ke nèg ki te pase avan yo, nèg sa yo chita yo bay zam nan swa dirèk oubyen endirèk, kote ke lè nèg la kandida li met li di li bezwen 5 galil, lè al nan eleksyon li pèdi eleksyon 5 galil sa yo tou ret nan lari a. E si ke li ta rive eli tou, 5 galil, chak galil ke li te bay nan chak zòn nan yo, bon li fini, priyorite pou li se fè lajan, rantre zam sa yo pa enpòtan pou li. Men jodi a se zam sa yo nan lari a k ap tiye popilasyon an. Se zam sa yo komisè gouvènman Dèlò yo ki te enfòme entèl gen yon zam nan men l, li pa t mache sou li pou l al pran l. Men jodi a se nèg sa yo jodi a la avèk yon zam yo fè senk zam, avèk senk zam yo fè ven zam. Jodi a chak ti gwoup kanpe nan yon zòn. Pa bliye lè yon nèg gen 9 milimèt nan men l nan yon katye, a 9 milimèt ki nan men l lan li gen posiblite pou l rekipere prèske 30 a 40 lòt 9 milimèt ankò. Paske wa zam nan sou ou la nèg ki pwente sou ou yo pran l li di l fè sa zam sa li ba yon ti frè l ki nan kay la yo 2 a pran lari jodi a yo kwaze yon machin yo kanpe machin nan yo fouye moun yo pran 5 zam ankò lari 2 a fè 7 zam 7 zam sa kounye a la yo ka kenbe yon ba yo ka fize yon polisye yo pran galil ki nan vil la ap galil ki sa yo pran nan men polisye a yo ka mete yon lòt bakòp lapolis ant 2 wout Yo pran tout sa pou gen nan men nèg yo, enben finalman nèg yo fini pa fè gang yo. Cheme bouton e cheme maleng li ye. Depi ou gen bouton an fò w panse a elimine l. M pa konn kijan w ap fè pou w elimine l. Men fòk ou elimine l. Si w kite l tounen kansè, zafè ki te gade w. Sof ke nan li. Li tounen kansè, parapò a kansè sa a, si y a yon plan daksyon ou menm ou ta reflechi an fonksyon de eksperyans ou, de pakou ou, de veki w, kisa plan daksyon sa a ta ka ye, kisa rekòmandasyon sa yo ta ka ye? E jodi a la leta ap tande m gen pou l mete leta jodi a la gen pou l rale la polis yo pou l mete yo anfas sitiyasyon an lè l mete l anfas sitiyasyon an fòk li fèmen je l pandan yon nonm dè sou polis yo pou polis yo gen pouvwa pou yo aji sou vagabon yo paske tout kote wè gen yon gang lapolis la konn kote l ye. Sa sa vle di pou fèmen je sou polis yo pou yo aji pandan yon nonm dè se sa. Oh! Men jodi a la mèt la, si w tradui konsa, ou ta di nèg Swat yo, nèg Simon yo, nèg Idmo yo, pou yo rantre Masizan, ou panse yo pa kapab? Oh! Bon, nèg Idmo Lwès sifi wi menn pou eradike sa k rele Matisan an. Ti mesye Idmo Lwès yo, bay 200 Idmo Lwès chak yon galil, ou bay nèg yo lonnchè, ou bay nèg yo masagaz, w a wè si yo pap antre Matisan. Gen yon pwoblèm Matisan la dabò. Ti mesye Idmo Lwès yo sifi wi. M pa menm menm pale w de Swat. M pa planifye anyen ak pesonn. Sòf ke ou rele m kounye a la, ou di m tèl machin gen tèl nèg landan l, tèl nèg, tèl nèg, tèl nèg, m ap aranje m, m krape machin nan. M ap rive, m ap tcheke nèg yo pou m wè si efektivman vre sa w di m nan se verite li ye. M pa p kouri aji konsa. Men, m pa planifye a pesonn. M pa gen pou m rele pesonn nèg pou m di a gon machin k ap pase la, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, kouman pou n fè ni sa pou n fè. Map pran ritmo wi, pa al avèk mwen yap kanpe kèlke pa men m pap planifye avèk yo, yo pap menm konn sa m pral fè, map pran SDPJ yo pap menm konn sa m pral fè. Fò leta ta fèmen jel pou di polisye yo aji. Fèmen je a sa vle di eske se de modifikasyon nan itilizasyon de la fòs mòtèl E non teyat e pratikman fas a de moun ki ap mennen yon geriya pratikman urbaine. M ta renmen w klè sou pati sa pou nou konprann eske. M pa oblije klè avè w. Ban m pale yon bagay. M pa oblije klè avè w sou pati sa. Mwen pa oblije klè avè w sou pati sa. Sou ke m klè avèk ou. Non non paske sou ke m klè avèk ou mwen di w konsa ke jodi a la ti mesye Idmodwès yo la sou ba chak nèg yo yon galil. Wap tandem? Chak nèg gen yon lòt ou gen 5 launcher, ou bezwen mas a gaz, ou bay nèg yo minisyon, ou bay nèg yo garanti si yo mouri pitit yo ak madanm yo pap mal viv. Paske lè ou pral batay menn, ou tou wè pa wè wap panse a lanmò. Men lè nèg la pral batay li konnen li gen yon pitit gason, si l mouri an Afrik madanm li pap travay li pap ka al lekòl, moral li pa bon. Men si avan nèg la deplase, Lè nèg la pral nan al pral batay yo y ap rele l pou yo di l timoun yo voye timoun tounen pou lajan lekòl yo rele l pou yo di l konsa ke a kay la pa gen manje non lèt la fini nan kay la moral nèg la pa bon li pa ka batay sòlda ameriken lè l debake yon kote li menm se paske l konnen l gen garanti menm si l tounen pitit y a malè vini ap pini wi. Egzakteman s on bagay ki senp pase pou m riske vi m pou yon lòt fò m konnen ke fanmi m kite dèyè. Ebyen, gon soufrans yo pap konnen ankò. Eske w konprann frè e sè byeneme? Donk, lè polisye a fin ale, l al batay ansanm avèk bandi a. Apre sa, pou tout jounen madanm ni ap fè pye l blanch nan enspeksyon jeneral. Apre kèk mwa yo, voup yo koupe chèk la. Sa vle di, responsab yo pi visye toujou. E dèfwa, Pou madanm nan jwenn yon ti bagay pou bay pitit la, yo oblije ap vann ti chouchoun li ankò. Ou kwè se koze? Chèf yo ankò k ap kouche madanm polisye a k tonbe nan operasyon. M'a di w anyen ankò. A e doub imilyasyon pou te gen mari w, nèg la t ap pran swen pitit li. Li se polisye a pwoteje ak sèvi. Yal nan tire kout bal ansanm avè vakabon k ap bay pwoblèm. Donk depi se kout bal w ap tire, fò w toujou mete nan tèt ou w ka pran yon kout bal tou. Èske w konprann? Epi lè moun sa fin tonbe l kite de pitit, kite twa pitit, se nan difikilte l ye tout lasent jounen pou l jwenn chèk, pou l touche pou l ka kontinye pran swen timoun sa yo. Konbyen polisye ki tonbe apre sa pitit yo se nan move bagay yo antre nan peyi a. Donk kounya la lè yon ekip wè se konsa bagay yo pase. Donk lè ou di yo ann al nan operasyon y ap mayimoulen kò yo. Y ap mawon pase yo konnen tonbe yo tonbe a pa gen pa gen okenn garanti ke apre pitit yo madanm yo pral viv byen. E yo viv lè ke polisye a tonbe, madan polisye ki konn ap mache nan enspeksyon jeneral, fè pye yo blanch, pou lòt chèf ap koze ansanm avèk madanm nan, pou l ta lage yon bagay nan men l, pou wè kòman timoun yo ka manje. Sa sa vle di? Sa sa vle di? E sòlda etranje a, l ale nan gè. Ebyen sil tonbe fanmi l pitit li ebyen leta kontinye pran swen yo. Depi lè w vini nan antèman cheri doudou yo pli yon drapo remèt ou. Depi yo fin pliye ti drapo remèt ou ebyen ou mèt rete tann se vre ke w pèdi moun nan lajan pa ka ranplase moun nan sèt men pou kontinye pran swen fanmi an ebyen moun sa ki tonbe Li kite yon bagay dèyè pou ti piti k ap vini. Se sa k bay sitwayen an konfyans pou l batay pou peyi l. Donk, ou ap batay, dirijan yo ap mete gang, ou ap tonbe, e lè w fin tonbe, fanmi w kanpe san anyen, fanmi w rantre nan gang ankò. Èske w konprann bagay yo? Al avanse komisè. Se paske li gen garanti pitit li ap manje maten an, li gen garanti pitit li, yo pa p met pitit li deyò nan fèm kay. Lè polisye a alèz lap alèz o konba. Exactement. Donk fèmen je w kelke pandan kelke jou oubyen pandan kelke zè sou yo a, wap ede m? DG lapolis la rele kòmandan Gid Molwès la. Li bay nèg yo mwayen, li bay li bay nèg yo ame minisyon. Plonje anba a, debake li bay nèg yo misyon pou vini avèk avèk nèg yo mò ou vif. Utilisation de la force mortelle ta gen yon lòt konsiderasyon sou li vu sa n ap viv la la a. Frè m, anm pale w yon bagay. Ou wè jodi a la, wè sa w di nan la a, li ekri nwa sou blan nan tout liv, an Frans, Etazini, Kanada, nan tout gwo peyi yo. Jodi a la, pa okipe okenn nèg ki di w konsa ke gen dè trete ki di w sou afè dwazimen sesi sela. M ban w nèg defi, ou ka antre Etazini, Washton Galil, Men kanpe Etazini, pran galid ou a. Wap tande m debake ou nan yon magazen oubyen debake nan yon zòn pou di wap fè dega avè l. Alo? La police kanpo se tou klap klap voup metel sou pakin. Si w panse se lè polisye a fin rive pye w sou fren epi kounya la yo di w desann machin nan di chèf la oh nan map mete m sou pakin yo ap brap ou yap tou fin avè w ay pa konn ki entansyon sak dètè tou tou fin avè w on fwa. Konsa bagay la ye. La polis kanpo se tou mete w sou pake. La polis kanpo e men sal di w fè a se degaje w fè l. Ou te konnen depi w kanpe yon machin se sou pakin pou l ye, ou te kite pye w sou gaz epi sa k pa e pase aprè. E kounye a la, lè w di m konsa, ou pral mete w sou pakin epi w rale yon revòlvè w to w? Humm, bagay la pa konsa. Yo sansi bal a gachèt. Malgre w wè zam tout kote wi. Adje lavi sa o. E yo kanpe w. Men kounye a lè w desann, polisye a pa konn sa w vin fè, frè m. Egzakteman. Wè w ke jodi a la a, de nèg ame chita yo bò lari, yo pase kòd yo nan lari a, chak machin ki pase, yo kanpe yo, yo pran lajan nan men moun yo, yo ransone yo, yo pran medam yo, yo rantre anndan, yo kouche yo. Si yo pa gen lajan pou yo bay, yo ka chwazi voye yo. E la, ou ka konn, ou ka konn pitit fou w jodi a la ki nan yon machin k ap vin nan Sid la la a. Vakabe yo wè l bèl, l anfòm. Epi yo fè l desann machin nan, yo pran l, yo rantre avèk li. Yo fè twa jou, yo fè yon semèn avè l. Annapre yo voye l tounen, wi. M konprann sa w di a. Mentnan, si m byen konprann, onivo jiridik, m pa konn ki dispozisyon k ap pran, èske se etadsyèj, èske se mizanveyez yon ansanm de dispozisyon konstitisyonèl ki gen rapò a de dwa fondamanto, notamman dwa a lavi, dwa a yon pwosè ekitab. Si m byen konprann, gen. Non, men ban m pale w, ban m pale w. Piko w pale de dwa fondamanto yo. Lè w pale de dwa fondamanto, e moun k ap travèse Matisan jodi a ki pa ka travèse a, yo pa gen dwa tou? Yo pa gen dwa. An ou pa gen dwa chita nan machin moun tou pa potopwens san ke ou vakabon pa vini pran ou donk sa vle di ke nèg ki gen zam yo yo menm yo gen dwa pou yo fè sa yo vle non m dakò avèk ou jisteman jisteman nap fè yon deba kontradiktwa paske nou menm nou menm lè m di nou menm nan leta e nan konsepsyon l li dwe chita sou lalwa mentnan lè gen de dispozisyon espesifik espesyal kap pran pou adrese yon kesyon espesifik e espesyal e. Otorite ki an pozisyon dotorite yo fòk yo menm, si yo kwè l nesesè pou yo pwopoze lamiz an veyez yon ansanm de dispozisyon konstitisyonèl, se yo k pou rantre kesyon an nan deba a, se yo k pou pran dispozisyon an. Men mentnan, gen de moun ki ap di menm. Ou pa bezwen tout bagay sa non menn. E sa k fè m pale w de fèmen je a wi menn. Ou voye 200 polisye Idmo, Lwès Anba oubyen Simo Pòtoprens? Ou bay nèg yo misyon mò ou vit yo vin avèk ti lap li ou byen vin avèk vakabon anba sa yo. Wap edem? Lè yo vin lè yo vin avèl mò ou vif yo gen garanti ou pap sanksyone yo. E sa yo bezwen. Ou pa bezwen dispozisyon pou sa. Ou pa bezwen yon atik nan yon tèks de lwa pou sa non menn. Sa ou fè tèks de lwa a? An aprè ou gentan pral fè tèks de lwa a. ki mande de mezi eksepsyonèl. Mentnan se konsa nou konn wè l fèt nan dotre peyi kote y ap rete le plis ke posib nan de kad lalwa. Mentnan mwen konprann pèsepsyon e pèsepsyon anpil moun ki di nou pratikman nan sitiyasyon kote de band ame ap livre la gè a la popilasyon. Popilasyon an gen dwa, de ki dwa de bandi n ap vin pale moun la. Mwen tande deba yo e sa k fè m poze w kesyon yo pou m wè konpreyansyon pou moun yo k ap swiv yo ka konprann konpreyansyon komisè Muscadin. Nou pa bezwen tout bagay sa a. Nou pa bezwen sa a. Sa a n a fè l apre. Ann sove timoun nan ak tout fanm lan avèk tout fi a. Jodi a se yon sezaryèn ki pou fèt. Ke nou aranje n. Nou fonn fi a. Nou pran timoun nan. Nou sove fi a. Nou sove manman an. Ann apre n a pran dispozisyon pou ke ka sezaryèn sa a pa repete ankò. Ok. Mètnan, de dènyè kesyon avan nou pase l bay Sena. Ou deja di nou se yon sitiyasyon deksepsyon. Mètnan moun ki di ou a ou pa respekte lè garanti jidisyè, ou fè de ekzekisyon ekstra jidisyè, yo te evoke kesyon sa yo avèk ou la a. Moun sa yo, ou gen yon repons pou yo? M pa gen repons pou m ba yo. Repons lan fèt deja. Repons lan klè. Repons lan sèke e non se a e moun sa yo w ap pale m pa janm tande moun sa yo menm. Men sòf ke m konnen m ap travay pou yo, m ap travay pou pitit yo, m ap travay pou madanm yo. Miskaden pa p travay pou tèt li. Miskaden pa p travay pou yon sektè. L ap travay pou nasyon an. L ap travay pou ou menm antanke jounalis. L ap travay pou dyaspora yo. L ap travay pou komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo. L ap travay pou moun ki pi pòv nan sosyete a yo. Yo di a lè yon malèrèz debake pa yon lache 10 mil dola chou, lè l al jwenn li Pòtoprens, li te konn tounen avèk 18 mil dola ayisyen nan men l. Donk li fè 8 mil dola ayisyen. Jodi a la nèg yo pa kapab, lè w achte yon 10 mil dola chou, ou riske, tande m, chou a gen dwa antre an pitrefraksyon, kote ke y ap pouri nan men w, ou pa kapab rive avèk li, ou pèdi lajan w. Donk jodi a la malèrèz sa yo, ki sòti moun sa yo? Mentnan. Moun moun sa yo se pou yo map travay wi. Se pou yo ap travay. Mentnan ou dil eksplikel. Mentnan gen moun ki di wi ou menm yo gen pwoblèm a metòd ou men ou se sèl moun ki kanpe la kap kap pale jan wap pale la ki di men fòn fè yon jan a bandi yo e paske yap yap ekstèmine moun men gen moun ki di a e il fo il fo ankouraje Muscadin men il fo osi di men ya dè limit a a sèt kesyon dòm pwovidansyèl si moun ki ta ka di w a ou son òm pwovidansyèl e kòman ou ta ka reponn a a a sa a a a moun ki ta ka di w on lidèchip endividyèl ki pa kolektif e li pa siseptib de bay de rezilta dirab Mwen tande refleksyon sa yo. Sa yo vo pou ou, Sye Joseph? E lè w di òm pridans, sa vle di e lè w pale de pridans, ou vle pale de Bondye? Ou vle pale de òm esepsyonèl? Non, negatif. Pa gen bagay kon sa. Non, non, negatif. Pa gen bagay kon sa. Ok? Negatif, e Muscadin. Ou pa wè tèt ou kon sa. Mentnan, gen de moun ki di tou, paske gen de moun ki kritike w tou, e m pa konn motivasyon yo, ki di, e gon seri de moun, gen ou pa atake nan Nip, ou se moun phtk, ou se moun foukan, ou se si, ou se sa. Mwen tande yo. Okazyon de reponn a tout sa, se jan. E nan nip, e m pa atake pesonn moun nan nip. M pa atake oken politisyen, oken, e m pa atake pesonn. Sof ke m kanpe anfas ti mesye bandi yo. Senatè Foukan ap pale a, li pa nan nip. Ni li pa gen gang ni kap fonksyone nan nip, li pa gen bandi ame ki met nan nip, li pa fè anyen nan nip, ni li pa konn rele m pou l mande m sèvis tou, pou di m arete pou li, libere li, pou li fè sesi, fè sela pou li. Ou presante l tankou yon mentò, si m konprann byen. Yon moun ki antre nan administrasyon an. Bon m ba l yon bagay, nenpòt, bon m ba l yon, kèlkeswa kote gen yon nèg ye, se pa li yo gen yon lòt moun pou l pase. Sa peut arive tou, li fè efò pèsonèl pa l, li adrese bagay pa langue l. Men sa kapab rive, demen maten m gen dwa gen yon moun m bezwen mete l nan radyo a, m pase pa ou menm fò m mete l nan radyo a. Men e pa paske m pase pa ou menm ou mete l nan radyo a pou mwen, sela enplike pou mwen se yon sèvitè de ou menm pou sa, oubyen se yon sèvitè de mwen menm. Mwen menm Muscadin se yon sèvitè de leta, m pa yon sèvitè de yon tit. ni yon endividi frèm map sèvi leta gen yon diferans ki genyen frèm ant lè yon nèg antre nan leta wal sèvi bòs ou e lè wal sèvi leta pa gen pèsonn ki ap voyem nan leta pou mal sèvi w non map sèvi peyi a si non map tounen kòm avoka map tounen al plede al defann peyizan yo donk gen yon diferans tou ki genyen wap tande m nan menm kesyon dyab la nap pale e moun yo vle konprann nan jodi a yon nèg ka toujou sèvi a dyab la lè la gen pitit li malad Li ka toujou al yon kote yo ba l yon tel pou ede timoun lan, li toujou ret pitit li. Men sa pa pou otan di ke li sèvi dyab la pou sa. Moun ki sèvi l la gen moun ki adore l, ki ba l manje, ou konprann, ki gen randevou avèk li. Donk nèg la gen yon pwoblèm, li pase pa li menm, li fè tèl bagay. Ok, men se zafè Muscadin phtk a, sa w reponn a sa? Muscadin pa janm yon phtkis, jamè. Pa gen nèg ki ap ba nonm nan afè phtk frè m. Ok. Ou pale avèk mwen pi souvan pase Senatè Foukan. Ok. Eske se vre. Si m di w, si m di w m pa gen nimewo l se peche. Si m di w li konn rele m se manti. Si m di w tou mwen menm tou m konn rele l se manti. Paske frè w pa gen tan menm. M gen 2 pitit fi okay m pa gen tan menm pou yo podyab. Ok. Mentnan, mwen te wè sou rezo sosyo yo genyen plizyè entènot ki di Se sou pèn de mò ou te fè lisans, ou te fè memwa w pou te kapab jwenn grad lisans, se vre? Wi, egzakteman. E mwayenn nan, depi m te timoun, m te gen yon karaktè. Paske alekòl, lè m te lekòl de dwa, yo te aprann mwen ke Siseron di, On ne korije pa seli kon pran, men on korije lèzot pa li menm. Kalite moun ou konn nan epa dwe korije, men ou korije lòt yo. Jodi a m ba w garanti, ti mesye Pòtoprens yo, lè y ap travèse Nip lan yo gen anpil refleksyon pou yo fè. Madanm yo mouri yo pa ka ale, pitit yo mouri anba yo pa ka ale, paske nèg yo nèg yo fè yon kalkil. La kesyon yon nèg panse ke ou se bandi, ou se asasen, w ap vin loje ou di mwen travèse Nip lan, monchè fò w kòmanse a di rele paran w, rele fanmi w, rele zanmi w, di men ki bò m dwe gen yon ti lajan sere, men ki bò papye tè a ye, men ki bò l ye, men ki bò l ye. paske nèg yo fè peyi a twòp krim kantite mal nèg yo ap fè peyi a ou se jounalis gen bagay ou pa konnen mwen menm se yon komisè gouvènman doleyans ke map resevwa sou telefòn mwen sa moun ap relem yap dim se bagay tèt chaje menn wè imajine non pou yon nèg avèk pitit fil pral pati pral ki nèg yo ap di ki ki agreye nan pwogram Biden nan pou gen pitit la pral mennenl potoprens li chita nan yon machin pou yon vakabon vini li tyeke machin nan yo bal lajan epil kanpe machin nan pi devan li di o bèl grimèl sa desann Pou l pran timoun nan men l, pou l fè 8 jou avè l. Lè l pa la, paran di yo, pa bezwen pè, nou pap mande w lajan, n ap voye l ba ou tèl lè. Apre tèl lè a vre, pou nèg la di w men pitit la. Bagay sa yo pap konnen nou menm. Minis la pap konnen. Se 8 jou w ap vyole demann. M ap ba l ou. Sa w ap di w la a, minis la pap konnen l. Ou pap konnen nou menm. Men demwazèl 22 zan poodja poodja ap limen li pa moun ankò non menm si ou wè li egziste menn papa a pa moun ankò manman l pa moun ankò pa konn si ou konprann non donk sela enplike ke lè sa yo pase nan sosyete a frèm ou menm ou menm kòm jounalis ou pa konnen l minis la pa konnen l PM Ariel Henry poodja li pa konn bagay sa yo non frèm men viktim nan li menm l ap rele l ap toujou rele m pou di m men sa k gen komisè men nan ki sa m sot pran la men tèl bagay la mon Dieu. E mwen menm kòm komisè gouvènman lè bagay sa yo vin devan m, m tande ka sa a, ou di m ti mesye sa yo ap travèse la frè m. Mwen oblije mete m nan yon dimansyon ki siperyè a yo menm wi pou m pa trap nèg yo. Donk ou se yon Ou se yon Paske ban m pale yon bagay Al di Sa m pral di w la ou pa t konnen l. Kenzo pat konnen nan film sa mta byen konn dimansyon ni swa ap regle ni swa pap regle wè jezikri jezikri wap gade la li te rive nan yon faz kote ke lèl te voyaje nan dan mache a li te wè nèg yo ap fè mache nwa te chavire tab la li te kraze mache a li te met nèg yo deyò li te menm agrese nèg yo jezikri le saj kenzo te rive nan yon faz tou lwa kosmik lan yo li te vin oblije transgrese yo tèlke la rezireksyon de Lazare. Gen tan dot anko ou konnen yo te bon ok. Jezi ki te rive nan faz pou l montre nèg yo ke ke li menm men sa li ye ou konnen sa l fè? Li mache sou dlo a. Sa son vyolasyon flagrant li ye wi la lwa de la pesanteur wi ou pa konn sa? Donk si m konprann, si m konprann sa w ap eksplike a CG, e argumantè ke w ap kenbe yo, ou son fèvan e sipòtè e pèn de mò menm si pa gen sa an Ayiti. Mentnan, nan batay ke w ap mennen kont e bandi ame yo, ou gon bilan de nonm de bandi ke ou stope nan afwontman? E sa se yon kesyon dankèt li ye. Ok, jodi a ni ou menm ni popilasyon an pa bezwen konn bagay sa. Sa e bagay ki gade moun miskadin ak lesyèl. Ok Ok. Bay bay gade mwen ap Bondye. Ok. Pesonn ankò. Mentnan juridiksyon ou li soti ki kote li fini ki kote nan tèt ou? Jiskisi sa se sa son lòt kesyon dankèt men sof ke m kapab di w jidisyon pa m nan kòmanse bò letan lè w sot pòtoprens li fini sou gwo pon vijil la lè w prale pou aken. Sa se jiridiksyon ofisyèl la? Tale tale. Ya, men fòm diw byen, gen yon bagay nou pa konnen nan peyi a, e mwen konnen sa map diw la, e menm direktè depatmantal la pou edikasyon yo pa konnenl. Jiridiksyon yo entèkonekte. Mwen gen yon lokalite ki rele Bouka ki sou kont mwen. Ki ki e ki ti koze de Pepèl. Lè w travèse kèlke pa anndan Bouka a wi, Yo tou fè ak yon ri. Non, èske kounye a la, lè w ti yon, lè yon nèg kanpe, yon nèg ka kanpe nan jiridiksyon pa l la, li gade yon zam li kouri? Ou ka avèk kote m ap di w la, yo di ki sou zòn Aken an. Si w al ri la, ou ap di men nèg ki t ap, nèg ki t ap fè delimitasyon yo, èske yo te sou? Paske m pa menm kwè yo te fou. Paske lè w, lè w fou, tout sa w konnen ret nan tèt ou. Donk, lè w pran mache mango, ki tou pre m nan la e ki byen lwen de Tigwav, jodi a la a moun mache mango m yo, menm si yo pa sou kont mwen, si Muscadin pa t la, zòn sa a t ap envivab. Paske nèg yo pran malè plezi yo nan ransone moun. Men lè yo ransone moun nan, e pa moun mache mango yo ransone. Se majorite moun, se moun Miragwàn k ap travèse, e moun Okay, e moun Jakmèl, e moun Okotom nan yo, se moun ki soti Jeremi yo. Ou panse bagay sa te fè tole nan peyi a sou Jovenel kote ke nèg yo te kanpe ap fouye machin ap sesi ap sela yo te debake anba mal bayo replik ou panse bagay sa te fè tole nèg yo te pale anpil pale anpil men jodi a bagay sa pa egziste ankò gade w byen pou wè lè te gen pil machin gen pat 400 machin ki kanpe paske yo pa kapab pase mache mango ou raple w bagay sa. Men nèg ki tap fèl la yo se pat moun tigwav nèg tap fèl se sèk ti vakabon wi menn ki gen zam nan men yo wi menn nan men sak pase lè yon nèg pran malè plezi chak maten e 4 è di maten wap fouye machin men finalman gon machin kap vin devan ou wap apwochel pou fouyel tou wi yap fè yon machin ba ou non lòm è la mezi de tout lè choz nan tout pwoblèm ki poze atravè le mond gon nèg ki kapab di non gon nèg ki plase pou di non e men nan ni. Tout pwoblèm ki poze yo, Miskaden plase pou di non. Miskaden pa anfas pèsonn nan nip. M pa gen okenn pwoblèm a okenn pèsonn moun nan nip. Dayè, premye bagay m gen pou m pa kandida, mesye, pou m ta di la m pral bare nou kòm senatè, m pral bare nou kòm depite, kòm majistra. M pa gen plan sa a, m pa gen rèv sa a. Paske m rive wè peyi a bon. E nèg sa yo pa ka fè anyen pou peyi a. Yo ka fè yon bagay pou peyi a si yo chita an linanimite, yo vote yon seri, an mwen yo pwopoze yon seri de lwa an favè komisè gouvènman yo, yo di komisè gouvènman yo gen aksè pou yo pousuiv yon bandi, yon delenkan, kèlkeswa kote li ye nan peyi a. Jodi a la, si m pa kanpe la, anndan Morisseau Daquin papa a t ap pèdi wi, men Morisseau Daquin pa pa sou kont mwen. Donk pwoblèm jiridiksyon n ap poze a se yon pwoblèm Fòk lejislatè yo oubyen minis yo bay komisè gouvènman yo plen pouvwa daji sou lòt jiridiksyon ki vwazin yo a. Gen menm m pap ba w manti e minis Bertho Dorcé te ban m aksè, sa te kache. M gen minis Rock Feder Junior ki te di m komisè Muscadin aranje w paske sou depi l la se bandi li ye, li se asasen menm kantèske li te Okay depi w ka arete l arete l. Men jodi a la machin pa m nan frè m depi w nèg wèlkan pou m kote depi w pa dwat se aranje w. Yo prezante li tankou yon viktim inosant. Ki pozisyon w sou sa komisè Muscadin? E ou menm, kisa w di de sa ou menm? M pa gen pou m di, m ap di w sa yo rapòte. Ou menm w ap defann tèt ou, w ap eksplike. Non, m pa gen pou m defann tèt mwen nan sa. ok m pa defann kriminèl m pa gen pou m defann tèt mwen men sofke m klè avèk ou atravè lemond kèlkeswa nèg ki detyen yon zam kèl te legal kèl te ilegal depi w al kanpe anfas fòs de lòd la ou sipoze tonbe m pa konnen si bon si ou menm si ou konn sa si ou gen sak rele zam lakay ou gen yon bon ti moun lakay ou si l ta rale yon zam sou ou ou gen zam pa w nan men w wap tire lapan. Pa gen pèsonn k ap dakò Lakwa vin lakay pa yo. Sof ke majorite moun sa yo ta renmen Lakwa ye lakay Komisè Muscadin ki dwe vini. E chak jou yo chita yo planifye Lakwa lakay pa m, men m bo okipe yo, m gen yon granmèt. Donk, kanta ti mesye sa a w ap pale m nan la, de zè edepi di maten, l ak gen zam nan men l, l ap pwogrese sou li pou n al arete li, li chwazi mete bal, mete bal, mete bal, mete bal. Donk, mezanmi, m se yon komisè gouvenman frè m. Si yon nèg te swete. Non men nan ka sa yo komisè gouvènman an e lè se nan afwontman lè se sitiyasyon de legitim defans la lalwa kouvri itilizasyon e rekou a la fòs mòtèl. Mentnan lè e e agresè potansyèl la ou prezime bandi a pa gen zam epi li tonbe anba bal gen moun ki di la ya Exécution sommaire, y a non respè dè garanti jidisyè Ou konn sa deja? Sa w di a, èske ou konnen l deja? Atande yon segonn, Ekselans, atande plis. E prensip eta de dwa yo fè ke lè garanti jidisyè dwa vin respekte. Donk, se sa yo ki genyen kòm de prensip ki konn evoke. Donk, okazyon pou ou pou reponn pa rapò a sa. E ban m, kisa w di kounye a la pou popilasyon sivil la ki anprizonye fè travay ke dwann kontwole antre yo sou teritwa la, ke band ame yo pap fè nou ap viv sa nap viv la. Aspirasyon nou se yon peyi ki fonksyone sou la lwa. Se sak aspirasyon nou. Mentnan, nou menm antan ke sitwayen, nou ap viv de sitiyasyon terib, sitwayen sitwayèn ap viv yon sitiyasyon terib defondreman de leta ki fè ke nou nan yon sitiyasyon deta de nati kote bandi ap fè sa yo vle. Men aspirasyon tout moun pou yon sosyete demokratik, yon sosyete ki chita sou la lwa, sèke on endividi ou arete, ou te nan echanj bal avèk lapolis avèk otorite yo, ou tonbe, se couvert par la loi, yo arete w pou ankèt, ou ka ou ka koupab, ou ka pa koupab, yo gen dwa mennen w devan tribinal, jiri ou jij gen dwa estime ke ou koupab, ou pa koupab. Donk gen de moun ki nan yon fonksyonnman nòmal, nòma e e regilye, e nòme nan Ankadre. lasosyete. Men nap men ankadre. Mentnan nou nan yon sitiyasyon deksepsyon. Men nou menm sitwayen yo, nou ta vle ke n ap fonksyone nan yon peyi kote gen sekirite, gen respè eta de dwa e pou moun respekte dwa tout moun. Se nou menm ideyalman sa n ta swete. Jiska prezan la, mwen menm, ou menm k ap poze kesyon sa a, m kapab di w se yon gochis. Jiska prezan ou pa janm fè ekilib nan bagay yo. Ou wè bagay yo di kote de la lòyèt. Lè m di de la lòyèt la, sa vle di ke ou wè bagay yo de move kote. Pesonn nèg pa gen dwa travèse nan yon machin Matizan si ou pa gen yon blende. Pesonn nèg pa gen dwa travèse nan yon machin piblik si ou gen yon bèl sètifika avèk ou. Pesonn nèg pa gen dwa travèse si se Matizan si e sèlman si yo wè jou yo wè se yon nèg ki gen lajan nan men w. Jounen an, yon seri vakabon kanpe nan Miragwàn k ap bay alèt sou yon seri de moun k ap fè kidnape yon seri moun k ap soti nan gran sid la. Nèg sa a pa gen zam nan men l. Li reprezante yon danje pi ke nèg ki gen Galila nan men l lan. Nenpòt moun ka toujou gen enterè ladan l, nan li menm. Tout nenpòt nèg ka tande defann li. Men pou ki zafè nou pa defann Evlin Sensè? Pou ki zafè nou pa defann pil nèg k ap touye Pòtoprens lan yo? Pèsonn pa wè nèg sa yo di move kote non. Kiyès yo pa wè di move kote? Bandi yo, asasen yo. M pa di w bagay. M pa di w bagay ke w pa t konnen. Ou wè nan peyi a menm. Alo? Wi. Ou se madam la minis ou byen ou se mesye le minis ou se ou byen ou se direktè anndan byen ou se w chèf anndan. Nèg la se anplwaye w li ye. Li pa gen zam nan men l. Li pa yon bandi. Ou di l pa bandi. Ou di l pa yon asasen. Se li menm k ap rele vakabon an deyò a, k ap di l men ki koulè machin ou ye. Men ki machin ke w pran. Se yon Toyota tèl koulè tèl koulè. Li chita tèl kote tèl kote tèl kote. Jodi a la a, ou ta fini nan yon operasyon. Yon peyi ki fonksyone san pèn de mò, ebyen peyi sa li livre o vagabondaj. Malgre gwosè Letazini Damerik, malgre kantite lalwa l gen ladan, malgre nan nivo yo respekte lalwa gen pèn de mò. Antouka, sa k ka konprann, wa konprann. Komisè Muscadin, bon kouraj e bon konba gason, paske travay wap fè a jounen jodi a anpil moun ka pa konprann li men nan 5 dizan ou gen pou rekòlte e travay sa wap fè a se pa yon ti travay piti li mande anpil kouraj e popilasyon an sipoze kontinye kanpe ansanm avèw dyaspora kontinye kanpe donk jounen jodi a avèk sa kap pase nan peyi dayiti Nan tout jiridiksyon nou gen nan peyi a, nou bezwen de Muscadin ki kapab mete prensip. Antouka, jan n toujou renmen di l, Ayiti diktati, lapèl dè zanti, Ayiti demokrasi, larepiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, randevou kase, se te pita. Bisou bisou one love. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan lòt videyo orevwa.